Jou jijman an se yon jou ou pa ka evite. Ou ka evite vin legliz, ou ka evite li labib, ou ka evite pran responsablite w, men labib di nou klèman gen yon randevou ke nou pa ka evite. Ebre 9. Vèsè 27 Tout moun gen pou mouri yon sèl fwa. Apre sa, Bondye gen pou jije yo. Jou Jijman an se pa yon evènman kote yon moun ap genyen chwa ou libète patisipe ou non. Men se va yon obligasyon pou tout moun pou yo resevwa rekonpans yo pou tout sa yo te fè ni an byen ni an mal. Kestyon an map pozew, Eske w konsyan de revizyon ke laviw gen pou pase akonpanye ak tout rekonpans kap tann li? Jodi a nou vle fokis nou sou yonn ladan yo. Ann gade pawòl Jezi selon Matye 12, vèsè 36 a 37. M ap di nou sa, Jou jijman an, moun gen pou rann kont pou tout pawòl yo di yo pa t bezwen di. Paske, se dapre pawòl ou ya jije ou. Se pawòl ou k ap di si ou inosan osinon si ou koupab. Anpil moun panse ke pawòl se tankou lafimen ak miwa. Yo pale, pale, san reflechi, e panse sa pa gen pwoblèm ladan l. Men Bondye wè sa diferamman e li fè nou wè sa. pou chak deseni. Pandan tout tan sa a, gen yon anrejistreman pou tout pawòl sa yo. Mwen pa konn kòman Bondye fè kenbe pawòl tout moun de fason endividyèlman, men gen yon anrejistreman. Nan Jou Jijman an kote Bondye pral egzamine sèlman meyè pati nan lavi w. Men li pral antre nan tout ti detay lavi w. Chak mo, chak desizyon, chak aksyon e panse. Pou sa ou dwe pridan de pawòl w ap pale. Ekriti yo klere nou klè sou ki jan Jou Jijman an pral ye. Gen de pati a suiv. Premyeman, se moun ki te asepte Jezi kòm kado Bondye pou yo te ka gen lavi etènèl oubyen pou yo al viv pou tout tan, epi ki te genyen yon lafwa fèm nan li. Jan 5. Vèsè 22, 23 Papa a pa jije pèsòn, men li bay Pitit la tout pouvwa pou jije. Konsa, tout moun va gen respè pou Pitit la, menm jan yo gen respè pou Papa a. Moun ki pa respekte Pitit la, li pa gen respè pou Papa ki voye l la nonplis. Se la a Jezi pral egzamine chak pawòl e èv chak kwayan epi ba yo rekonpans oubyen kenbe yo nan letènite. Daprè 2 Korentyen 5 vèsè 10, Paske, nou tout gen pou n konparèt devan Kris la pou li ka jije nou. Lè sa a, Men sa Jezi di de moun ki asepte l kòm Mèt e Sovè yo, Mwen ba yo lavi ki pap janm fini an, yo pap janm peri. Fòn pap janm ka rache yo nan men mwen. Sa Papa m ban mwen an pi gran pase tout. Pèsonn pa ka rache anyen ki nan men Papa a, mwen menm ak Papa m nou fè yon sèl. Dezyèm pati a se kote moun ki pa kwayan yo pral jije devan Bondye. Nan Women 3 vèsè 23, tout moun fè peche. Yo vire do bay Bondye ki gen pouvwa a. Nou wè sa nan 2 Korentyen 5 vèsè 10, Lè Jezi retounen, nou pral responsab pou chak aksyon ak pawòl. Sa gen ladan tou, chak mo neglijan nou te pale. Se Mèt nou an ki te pale pawòl sa a. Annou medite sou avètisman li. Li pa bliye yon sèl nan mo nou yo, menmsi nou bliye anpil nan yo. Èske ou sonje chak mo ki te soti nan bouch ou semèn pase a? Pale se yon kado, men tou, se yon gwo responsablite. Nou bliye sa nou te di ou pale sou yonn nan moun parèy nou yo, men Bondye pa bliye yo. Li sere yo epi l ap tann nou nan jou jijman an avèk yo. Quelle récolte? Yon move pawòl ka mennen batay, li ka kite mak nan fon kè, epi l ka gen gran konsekans pou tout tan nan moun ki konsène a. Li ka demere kòm yon pwazon moral ki ka bay tristès, toumante, e menm nan pwofon dezespwa enteryè. Men moun ki koupab deli a pa pral rete san pinisyon. Nou fasil bliye, men Bondye pa bliye anyen. Sa nou bliye a kontinye ap fè travay danjere li yo. Moun ki te blese repitasyon yon lòt moun nan difamasyon, epi ki panse yo ka kenbe yon bon repitasyon ak tèt yo, yo ka chante chan spirityèl epi pran sentsèn, Men èske w wè pwofanasyon ak sipèfisyalite ak ipokrizi ki kouche nan yo? Se menm jan an Bondye wè yo. Ki sa nou dwe fè? Nou dwe rekonesan de kilpabilite nou yo. Nou dwe aprann fè silans epi koute sa Bondye di. Men mwen di ou sa nan jou jijman an, moun dwe bay yon kont de tout pawòl san sans yo te pale. Gen bagay ke nou kapab e nou dwe ranje sitou ak moun nou blese yo, epi tou ak moun nou te pale mal de yo. Men, sa grav anpil, gen yon enjistis nou pa ka defèt. Mwen vle gade fason mwen pou mwen pa fè peche ak lang mwen. Mwen pral kenbe bouch mwen anba kontwòl. Sòm 141 vèsè 3 David di, Senyè, mete yon brid nan bouch mwen, veye pawòl k ap soti nan bouch mwen. Men sa yo t ap di de Jezi, Lik 4 vèsè 22 Tout moun t ap pale byen pou li. Yo te sezi tande bèl pawòl ki t ap soti nan bouch li. Pawòl k ap soti nan bouch yon moun detèmine si l genyen yon bon oswa yon move kè. Men se kè a ki jistifye oswa kondane nou devan Bondye. Jodi a se yon jou repantans. Ann revize kè nou. Nou sèlman bezwen mande ki kalite nan fwi li pwodui ki soti nan bouch nou. Nou bezwen konpare mo nou yo. Èske yo se moso bijou nou dekore e onore parèy nou yo? Osinon yo se ze pouri ke nou voye jete sou yo pou imilye epi nwi yo? Pawòl nou yo se tankou yon baton pou nou frape lòt moun nan tèt? Osinon yo kòm yon pomad ki geri blesi? Antouka, pawòl ki soti nan bouch nou yo montre eta kè nou. Nan Jou Jijman an, pa pral gen okenn rezon pou jistifye pawòl nou yo. Men tout gen pou faktire swa an favè nou oubyen kont nou. Nou genyen chwa pou deside mentnan e swaye prudan e atantif avèk mo initil yo. Ou pral gen pou kanpe devan l nan jou sa. Èske ou pral regrèt pawòl ou te pale san objektif yo? Si lavi ak lanmò nan pouvwa lang lan, nou pa dwe frivòl ak pawòl nou yo. Nou dwe peze bagay n ap di yo avan nou vize yo sou yon lòt moun, oswa avan nou vize yo sou tèt nou. 2 Timote 2, vèsè 16. Evite diskisyon san sans ki pa dakò ak verite lafwa a, paske moun k ap fè diskisyon sa yo se kite yo kite Bondye pi lwen chak jou. Pwovèb 19, vèsè 3 Se sotiz yon nonm ki fini avè l, apre sa, li konprann pou l fache sou Bondye. Si nou pèsiste nan inyorans nan lapawòl, konvèsasyon moun fou, chemen nou ap mennen a larin e n ap gen pou n peye konsekans lan. Sèten pesonn kapab plenyen nan kèlke sitiyasyon, men se pa menm bagay pou pitit Bondye yo. Sitiyasyon kapab mete nou nan difikilte, men nou dwe egzèse metriz de swa. E repase 1 Korentyen 10, vèsè 9 a 10. Piga nou eseye fè plan ak Bondye tankou kèk ladan yo te fè li. Sa lakòz sèpan te mòde yo, yo tout yo mouri. Pa bougonnen tankou kèk ladan yo te bougonnen. Lè sa a, zanj lanmò a te touye yo tout. Nonb 11, vèsè premye Pèp la te kòmanse ap plenyen nan tèt senyè a jan zafè yo pa t bon. Lè senyè a tande sa, li fè yon sèl kòlè li voye dife sou pèp la. Dife a pran nan mitan yo, li boule yon bò nan kan an nèt. De kisa w ap plenyen kòm yon kwayan? Nou bezwen nan yon eta konstan de rekonesans, yon eta konstan nan di Bondye mèsi. Koute, Gen moun nan lopital kounyeya nan moman sa a k ap kriye mande Bondye opòtinite ke ou gen kounyeya. Gen moun ki nan lòt pati nan mond lan kounye a k ap mande Bondye pou bonjan kalite lavi ke ou gen aktyèlman. Sispann bougonnen, sispann plenyen. Chak fwa ou gen anvi pou w mimire, pou w plenyen, itilize l'art du silence. Jezikris. Paske, avèk lafwa, nou kapab di montay yo deplase epi al jete tèt yo nan lanmè, epi montay la ap obeyi li. Pawòl yo pa vid. Yo pa dwe redui sèlman an kòd vokal. Ke Bondye beni w. Ke Bondye akonpanye w.